Tout sa te fèk ki pat bon pandan ane 2021 an, ou gen chans depi ou wè 2022 a pou repare l. Youn nan bagay m ta renmen di nou tou, eseye pran 10 a 15 minit pou nou kapab fè yon ti pale ak tèt nou, pran yon ti randevou ak tèt nou guys, chak semèn. Mande. Eseye propoze l, si w panse se nou ta fè yon biznis a 2 nan men se pitit ou kòmanse, donk guys tanpri veye. Pou jèn yo tou kèlkeswa kote nou ye sendomeng whatever kote nou ye an eseye met tèt nou ansanm fè yon bagay. Jan Provo la di a anpil men chay pa lou. E konsa nap eseye gen yon lòt mantalite e nap vin renmen nou youn plis. Eseye fè lòt konfyans guys. Pa rete nan menm ansyen sistèm nan. Dèyè tan ap evolye, teknoloji ap evolye, tout bagay ap evolye. Nou menm tou nou pa bezwen rete nan menm ti bagay ansyen an, nan menm ipokrizi a. Eseye fè lòt konfyans. Ou pa ka byen yon nèg kategorikman pa byen avè l. Men depi ou byen avè l, nou eseye fè lòt konfyans. Ok la nou pral retire ipokrizi ya tou pa kòmanse pou pòs zanmi moun nan poutan epa vre non ou pa vle zanmi la donk kèm pa vle zanmi w pi dja men si m vle zanmi w ou vle zanmi m fòk mwen fè w konfyans fòk ou fèm konfyans donk guys m renmen nou anpil. Se nou menm ki jenès lan, donk se nou menm ki avni peyi a. Ann eseye bay pi piti yo yon egzanp. Sa k ap vini yo, ann ba yo egzanp epi pou n kapab avanse, pou peyi nou kapab avanse, pou nou pi wo. One love guys, m renmen nou. Baww.